Direksyon an te pran mezi disiplinè kont elèv sa a. Elèv sa a, ban m chans pou m reponn paske nou vle fè balans la. Elèv sa a te prezante avèk paran l dans un premye tan. Kote ke lekòl la siyen ranvwa definitif elèv sa a. Paran an siyen dokiman ke l aksepte pitit li a deyò. Direksyon an ta pral fè apèl a Edupol ki se yon antite ki espesyalize nan domèn edikasyon, ok, nan domèn edikasyon. Se konsa direksyon an ta pral di non, chè mesye, timoun sa gen paran ki prezante lekòl nan deja, pa gen kesyon pou ke nou ta tande'w ou menm. Jiska prezan mwen menm ta kapab poze menm kesyon avè w. Lapolis, pou ki sa se konsa n aji? Kitèj ke yo ta rele non lekòl? Atansyon, mwen menm tou, mwen fè akademi polis. Oubyen tou sa k te pase oparavan, te gon ti atèkasyon devan baryè a. Men bagay sa gen yon semèn pase deja. Epi, yo vin di ke yo mete m deyò lekòl la. M di bon, ok, pa gen pwoblèm. M prezante m ansanm avèk paran m. Nan landemen, yo di m pou m ekri yon lèt pou m bay lekòl la. Vrèman vre, m fè lèt la de ekskiz. Misye di m mande eskiz nan lèt la epi pou m rekonèt ke se dènye chans mwen. M fè tout afè nòmal. M bay lèt la, men paran m potko siyen ladan l. Misye di m konsa m ka swiv kou. Lè paran m vini pou l siyen, m ap ka alèz lekòl la nèt. Nan demen, paran m, m gen yon gran frè m ki enjenyè ki vini pou mwen. Yo fin fè frè m nan siyen, li mete nif li nòmalman, epi aprè, misye pote lèt la bay direktris la epi li di konsa ke domaj direktris la pran yon desizyon ke yo mete m deyò lekòl la. Epi frè m nan li menm, vwala ke l pa p ka arete m, mwen yon lòt jan frè m vin prezante avè m. Prezans mesye sa, m chita la a devan direksyon an mesye. M pa fè anyen, m annik chita devan direksyon an m ap tann direktris lan fin fè reyinyon l lan pou m ka pale ansanm avè l. Macron nou res kon konnen vany menm gen foto misye tou bagay. Bani bakop la nimero bakop la e kisa. Nimero bakop la. Nimero bakop la. Nan ki komisarya bakop sa soti. Bibi Michel. Bay nimero bakop la. Bakop sa toujou djoumba la. Sa sa ki nan fon lan la nou wem ou gon sipòte. Anben sa depi apre yo fin kase tèt mwen yo banm plizyè kout galil kout 9 milimet tout sou bout do jem. Frèm nan yo bat frèm nan anpil. Wi yo minote frèm nan yo maspinen misye atè a. Frèm nan e li ki te vin pou mwen an nan direksyon an ok. Video a la. Moun yo ap sal imaj mwen sou rezo sosyo yap di ke yo kenbe l nan vòlè. Moun sa yo menm yo pa konnen anyen yo hors du sujet. Èske w gen nimewo backup la? Wi men nimewo backup la la. Ba nimewo a. Se nimewo a m pral bay. Backup sa toujou Jumba la. Sa yon backup ki toujou Jumba la li. Ba nimewo backup la frè. Èske w konte al pote plent nan. Non fò m pote plent paske fò moun yo dedomaje m. Depi avan yè a se nan. Se ki klas wap fè e ki depi kilè w nan lekòl la? Depi kilè w nan lekòl la? Depi nan reto m nan lekòl la. E se premye fwa wap viv yon siti ki yon bagay konsa rive nan lekòl la? Non sa e premye fwa. Sa e bagay, sa e bagay bandi, bagay gang. Mwen menm m pa vòlè, m pa bandi, m pa gang. M vin lekòl a paran m pou yo ka klasifye. Epi nou mete m deyò lekòl nou pa ban mwen okenn pyès. M te ka ap tann pyès mwen devan ansanm avèk paran m. Toudekou nou rele bakòp vin bat mwen. E gang mwen, e bandi m ye, e vòlè m ye. Vin kenbe m nan kòlèt. Eske w te resevwa yon menas pou lekòl la? Enben, menas nan kisa m reprezante? Pou ki lekòl? Sa m fè? M pa vin lekòl a zam. Yo di m konn vin lekòl a zam. Mesye, ann mete bagay la oklè. Ou wè si m ta gen posiblite pou m vin lekòl a zam, se si ke jodi a m pa t ap mande jistis mwen konsa. M t ap fè l pou kò m. Paske m t ap gentan gen klan pa m. Èske ou konprann sa m di la? Ou konn fè agresyon sou responsab lekòl yo? Pou kisa? Se lekòl mwen vini. M pa janm deranje yo non. M pa di w s on moun ki toujou ap rale tezè kouran sou elèv yo. S on moun ki gen pwoblèm a elèv konn ap di elèv l ap manje yo. On sikopat misye ye. Sa poko gwo peyi. E lòt paran ki gen elèv yo nan lekòl ak papa anmè sa a, kisa w ap voye ba yo? Monchè, on sèl bagay m ap voye ba yo, met pitit yo nan on lòt lekòl. Epi, lè n gen pitit nou n ap mete l nan lekòl, konn nan ki lekòl n ap mete l tou. Paske sa te ka rive yo rele paran m yo di vin chache m nan mòg. M pran de kout galil, m pran on dezyèm kout galil.